bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable boter baou. Yon nouvelle émission. Vous êtes sur RL Prod. Merci euh, pour votre support. Merci le fait ke ou pran yon attachement jan nou toujou di sa tout à fait infaillible envers chanel sila parce ke se chak jou moun ap rele chak jou moun ap ekri pou di merci beaucoup pour le travail RL prod pa dekouraje nap eseye kenbe kan menm malgre bon et move moman sauf ke gen yon seri de dosye Nou pa swete fè de gwo komantè la dan yo paske sèten fwa ou konn eseye ranje ou bò kote majorite a minorite a wè w mal. Sèten fwa dan la lojik de fè ou konn aranje ou bò kote minorite a k ap soufri epi menm minorite sa a li konn wè w mal. Mba bezendou pou majorite a Bref, dok, Haiti se un peu pyeje, se kom sa, dok Euh, faut qu'on prenne pile précaution. Je me rappelle, il y a un son de Medicustos. C'est un artiste que j'adore écouter. Le son, ça s'intitule euh, On m'a dit. Ben, j'ai appris beaucoup de leçons en écoutant cette chanson. Ouais. Parce que certaines fois, euh, ça a rivait, donc Anlè. Si gen eleksyon kap fèt pou kelkeswa pòs la, m ta kapab di gen 2 moun dan la repiblik kap domine eleksyon sa yo. Premye a se Muscadin, dezyèm nan se Ronald Richemond. Eske yo fè travay yo byen? Anpil moun ba yo bòn nòt. Yo ta menm di 100 sur 100. Men konsènan Muscadin, ben y a un pti dosye ki fè polemik. Antouka moun yo pran lari. Nan vil Okay. Yo te plizyè santèn pou ne pa di plizyè milye ki pran lari an pou kapab bay ochan ak komisè Ronald Richemond. M love sa anpil Men m gon ti pwoblèm pèp ayisyen Gade kòman moun miragwàn met tèt yo deyò Gade kòman moun okay met tèt yo deyò Sa fè m konprann ke nan peyi a gen moun toujou Sa fè m konprann ke nan peyi a gen moun ki kab met tèt yo deyò Pour dire que ça ne va pas Men écoutez Je n'ai pas compris Paske si tout moun sa yo ka met tèt yo deyò Peyi a deja bloke nan men nou deja Moun okay Moun miragwan m pa mande vyolans men o mwen nou te kapab bloke pou dire ke ben sa ne va pa paske si nou antre nan lojik lòk depatman nou lòk komin nou menm lè n konnen bagay la difisil paske lòk la son lòt pwoblèm men ekoute nou te ka fè anpil bagay. Yon mach kont ensekirite, yon manifestasyon 7 jou kont jan Ariel ap jere peyi a. Jan bagay yo ap pati nan peyi a la, m panse n te ka fè sa. Nou pa oblije tann se Pòtoprens ki ba nou sinyal. Dayè, Pòtoprens, pèp Pòtoprens vin yon pèp ki lach. Paske, sèt popilasyon la, elè antoure. Donk, chak nèg gen kontwòl bandi. Chak bandi nan tèl zòn, yon sitwayen pa ka deside yon bon maten pou di w ap sòti ou pral manifeste. Dekiprevyen. Donk bandi ap poze w kesyon, bandi ap di w, ou p ap ka antre nan lojik sa men, ti rès kote andeyò yo, kote gen moun toujou yo, kote moun yo pa pè bandi yo, kote komisè gouvènman yo ap frape fò, ebyen nou te ka frape pye nou atè tou. Brèf. Matisan 2 be, avanyè, bout pwogram. Tèt chaje mesye. Nèg y ap batay. Ensekirite zo pwogram nan nwit. Bon, lè yon pwogram ap fèt lè sa a, matisan 2 bi. Bon, lapolis parèt, lapolis pete lòbèy. Men sa fè m konprann an kèlke sòt ke popilasyon an bezwen enjoy li. Ban m di w bagay, a jan peyi a ye la, kèlke swa politisyen k ap fè tout sa w ap fè, ap fè makak, pase pèp la nan tenten, ekskize mwa lekspresyon, men w konnen pèp la se yon grenn bagay li bezwen wi. Sekirite wi frem poul enjoy li li pa bezwen anyen anko afek gade pep la on neg ou moute sak siman ou 400 dola afek gade li pap al manifeste pou sa menl selman bezwen sekirite li bezwen le lap pase martisan li pa gen problem li bezwen le lap pase kwadèboukè li pap panse a on group ki rele 400 marozo li bezwen le lap pase nan site soley li pap panse a je pep li pap panse a je 9 eske nou konprann men rive fè sa. Sa pral parèt trè trè trè difisil. Antouka moun yo tap byen enjoy yo mezanmi. Moun yo bezwen moman sa yo pou yo kapab kontinye defonse yo. Paske malgre tou, ou wè jan bagay la ye la, si wap fon pwogram Ka Gabriel nan Bouklin, wap jwenn pil moun. Wap fon pwogram nan Belekou, nan Boston, wap jwenn anpil moun. Malgre tou wi, wap fon pwogram la nan Vilaj de Dye, ben se tèt chaje. Bon menm nan baz 400 Mawozo wap fon pwogram wap jwenn anpil moun. Se pou m di nou ke pèp la bezwen enjoy li tou. Men mesye bandi yo. Ay, m toujou ap pale a nèg yo wi la. Bay pèp la yon ti chans tou pou l enjoy li tou non. M wè se nou menm sèlman k ap pede enjoy. N ap byen pase, n ap bay, ou konprann. Paske pa gen peyi, nou fè sa nou vle. Men, bay pèp la yon ti chans tou pou l enjoy li tou mesye. Ay! Fò m di nou ke genyen, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ta sanble Gen anpil presyon k ap fèt sou anpil gwo antrepriz nan Kafou lan pou nèg yo kapab bay kòb. Paske w konnen nèg yo te nan batay, gen anpil bal ki ale. Donk nèg yo bezwen aktivite. Men daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Honoré akize Leclan de Krisla ki ap mete gwo presyon pou ke moun yo kapab bay kontribisyon an. Konprann? Paske nèg yo bezwen. Achte aktivite. Gen yon screenshot ki rive jwenn mwen. Ebyen eh pou la proteksyon de la vi de set person, mwen oblije mete screenshot la, men ekte, mwen e gap chache. Magali! Bon! Je parle tout a lè de Richemont e Muscadin. Men eske n konnen si Magalie se ton moun Magalie sa a merite yon plak donè Haa monchè ooh Ou wè depi ou di yon bandi men Muscadin Depi ou di yon bandi men komisè Richemond Ebyen bandi nan zòn plèn nan sitou nan kwadèboukè Depi ou di men Magalie Hum y ap vole Y ap vole Semèn sa a Magalie vide anpil nèg atè. Anpil nèg tonbe, anpil nèg bandi, anpil bandi tonbe, Magalie vide yo atè. Gen diskisyon kap fèt wi sou idantite Magalie. Gen anpil moun ki di se ti cha krèm nan. Depi w wè ti cha krèm nan, konn se Magalie. Men poutan kòlèg li menm, m pa konnen si son sòt de divèsyon kap fèt sou dosye sila, ebyen li di ke se pa ti cha krèm nan ki Magalie. Se cha nwa la. Kit li te nwa, kit li te krèm, de tout fason, Magalie ap fè yon bon travay. E nèg ki a l'interieur de Magalie yo, nèg yo bezwen bon jan bagay nan men yo pou yo fin batay a Kwadèboukè apre sa pou yo pran Matisan epi pou al fè rezistans a Site Solèy. Ba wi paske nèg yo di yo menm yo prè. Yo prè. Se sèlman bagay pou yo mete nan men yo pou yo kapab pase a l'action. Fò m di nou ke gen plizyè nèg ki tonbe hier. Genyen ki tonbe nan zòn kafou marasa paske nèg sa yo tap esye tann pyèj pou Magalie. Men Magalie rive anvan paske Magalie son mal fini liye li toujou ap paweze. M pa konprann anyen non mesye. Magalie sou tout kou. Depi w tande gon bagay kap fèt nan kwadèboukè a la depi w tande la polis te gentan entèvni konnen se Magalie. Magalie frape. Anpil foto rive jwenn nou de nèg ki tonbe de nèg bon gon lojik la tou wi genlè yo boule yo tou wi. Paske si w al apòte de Magalie depi yo fin manje w, ebyen yo tou mete dife sou ou petèt pou yo pa jwenn tras ou. Tèt chaje. Humm. Antouka frè m nan, mesye Magalie ap frape. Ya an pwòch de kòlèg. Foto li te vin trè viral sou lè rezo sosyo. Donk se sou la paj de TT. Magali manje misye. M gen presyon Magali mete dlo nan je kòlèg la aparaman. Paske si solda sa se yon pwòch kòlèg. E Magali manje l. Bon. Sa vle di. Yo antre nan 5 mèt 50 kòlèg fon. Magali ap frape nan kwa de bouke. Men, fòm di nou byen ke. Pwoblèm ki gen la anpil moun oblije poze tèt yo kesyon pou dire ke eske la polis li kapab rezoud pwoblèm sa a vre? Humm! Bagay yo anpil wi mezanmi, bagay yo anpil wi! Se pa de bandi k pa gen atè a non! Menm lè nèg la ap kolabore avèk la polis, li son bandi ki ap poze pwoblèm paske lè w rive yon moman pou di w ap fè vrè ratibwazaj la, sa vle di se son dè zami. ki pral nan batay e ou pral oblije ratibwaze zanmi w nan paske fò peyi a ralan souf men sa map gat la sa map gat la mouche elbe map mande men eske l pa twòp pou la polis antouka nap vanse zòn kafou douya Maten 8 jwen 2022 an, anpil kout bal ap pete nan Kafou Douya. Nou konnen Kafou Douya genyen yon cha ki toujou bloke Douya la. Sa vle di, lèzòm zame ki son pliba yo pa kapab moute gen aksè ak Douya. Men ekoute, yo fonksyone kout yo ye a paske gen dwàn, gen asyeri ki anfas. E yo fonksyone. Enfòmasyon rive jwenn mwen, gon premye eleman enfòmasyon ki fè kwè nèg yo te al tante pote bouwe sou yon bakòp simo pou yo ta pran yon zam. Sa son premye eleman enfòmasyon. E pi, lòt eleman enfòmasyon fè kwè ke se ta yon trelè oubyen yon kanntè nèg yo te al sezi. bò dwàn nan. Epi sa w tande a la, lapolis pote boure, nèg yo reponn an gwo bout bèt, anpil bal pete, gen 2 elèv ki pran bal, gen yon lòt sitwayen ankò ki pran bal. Bagay la te rèd o nivo de blòk Douyar la maten an. Donk se konsa, se chak jou lapolis toujou ap veye e nèg yo menm tou y ap veye lapolis. Tout moun ap fè kou, ebyen nèg y ap bay lapolis travay pou li fè. Dim nèg Gabriel yo kòmanse nan dezòd la tou wi paske gon enfòmasyon ki rive jwenn mwen la. Map pran tanm pou mal eseye konfime enfòmasyon sa si se vre bon. Ebyen eh lò bèy nèt lò bèy nèt genyen yon jounalis menm toujou renmen tout jounalis kap fè travay sou rezo sosyo nèk kap pale nan radyo dayè nan nèk kap pale nan radyo m chaje ak idòl. Gan pil nèk se idòl mwen yo ye. Je les adore franchement et je les adore entièrement tande byen mesye gon bagay pou nou pa janm kite rive nou se sak fè mwen menm depi m fon flay m mande ekskiz m toujou prè pou m tande konsèy pa janm gon nèg ki rive nan somè a vre paske w ka rive nan somè a epi on ti erè lage w sou kou jounen jodi a la a ou wè yo pa prèske pale de Messi yo pa prèske pale de. Cristiano, sa vle di lè yo a prèske pase, fin pase. Kounye a se Boss Ben. Eske nou konprann? E an tan pou chak choz. Men, nan tan pa w la, fè an sòt ke ou make li. Eske nou konprann? Make li pou ke si genyen 10 pousan repwòch, omwen a genyen 50 pousan satisfaksyon. Eske nou konprann? Se sa pou n toujou vize. Paske travay la li pap pafè. Se pa tout moun kap renmen w. Men ekoute, ou pa kapab just lage epi pou tout moun di a misye pa bon. Eske n konprann? M bezwen yon maksimòm defò. Paske m tap tande yon emisyon, pandan m ap tande l m di waw, konfrè m nan fè yon derapaj, on pè aple sa, yon peti derapaj verbal. Paske l tap pale de yon zòn. Nan kwa de bouke an. E pi euh, se zon la tranble. Kote ke, li di ke zon sa, ti bebe la den pa inosan. Mwen chwi pa dako. Chwi pa dako. Koman fe ti bebe pa inosan? Ese nou kompren? Donk, euh, mon ami Banat Daniel, Sa kapab rive moun y ap manje lajan bandi rèd rèd. Men kite m di n yon bagay, mwen m leve nan Site Solèy, zam toujou ap fwote nan figi m chak jou. Si m manyen yon zam, se pandan m nan laj pou m panse, m nan laj pou m pwoteje tèt mwen. Men se pa ke m manyen yon zam pou m al fè yon zak. Zam mwen lakay mwen, si yon nèg frape pòt mwen, m rale Joe Biden mwen, m kesyone w. Ou pa konprann? Donk, cette histoire de. Komsi tout moun nan yon zòn se menm bagay la, m pa dakò l. Mwen m leve nan Site Solèy. Men al mennen ankèt pou mande èske te gen yon moun ki janm konnen RL Prod se te bandi. M pran egzanp avè w. Èske w konprann? Gen anpil lòt ti jèn m konnen nan geto yo, se afè legliz yo yo regle. Se afè ti mizik yo y ap regle. Yo pa nan afè zam a vagabon. Ou pa konprann? E se sa k fè tou, yo pa sou moun. Paske nèg la konnen depi l plede ap mache, al chita nan mitan gang, ebyen, swa gang nan inisye l, oubyen li fè yon lòt chwa. Èske nou konprann? Donk, sa a se yon veritab deba. Pa prese akize tout moun. Paske, gen yon moun ki rete nan Vilaj de Dye, ki ta renmen sòti, men si depi l tou piti l la, e la l gen kay li. Li pa menm gen posiblite pou l gon 30 mil goud pou l al lwen yon pyès kay lòt kote. Sa w ap di tèt ou? Epi kounye a tout vil la pyeje. Nan va konprann. M pral kite nou avèk yon reyaksyon, yon deklarasyon. Sa fè di mal paske gen yon vèy o nivo de yon zòn ti gwav nan gresye. Ebyen bandi parèt nan vèy la yo ouvri kout zam. Pou plis de detay se o mikwo de nou konfrè de Karayib FM. Nou ale Gresye avèk ensidan sa ki rive kote genyen 3 moun ki nan moman nap pale la ap benyen nan san yo nan yon zòn ki rele Ti Gwav men se nan Gresye. Nou gen avèk nou Ginette Joseph ki se pitit Daniel Joseph ki li menm mouri e se nan moman madam se nan moman veye a endividi debake e touye 3 moun sa yo. Ginette bonjou. Wi bonjour. Wi, eksplike nou non ou an dirèk sou radyo karayib, kisa ki pase egzakteman nan moman veye tap fè pou papa w Daniel Joseph ki mouri e ke antèman ta dwe fèt jodi a? Wi, se pandan veye a epi moman an rive nou al sèvi moun yo manje nan anviwon minwi epi pandan nap sòti avèk manje a pou nap bay moun yo pou fè epi m tande katouch. Epi kounye a m tounen a manje a, e apre nou soti nou jwenn gen 3 mò. Nou jwenn 3 moun mouri? Wi, 3 moun mouri. Moun sa yo te nan vèy lan? Moun sa yo te nan vèy lan? Wi, nan vèy la yo te. Se moun nan zòn nan yo ye ou menm? Kiyès yo ye? Bon, moun yo, moun lokalite a yo ye. Bon, ou konnen polisye yo menm, se vre, prezans yo enpòtan, men yon prezans jij de pè. Non, men se jij de pè a ki mande fò l gen polisye avè l. An e jij lan ka al dèyè polisye, polisye pa vle ale a? Non, non, non, se fanmi an k al dèyè polisye yo. Men pou ki sa jij de pè a li menm li pa. Li pa akonpaye fanmi an al al nan komisarya a e di de twa polisye ann ale gen yon bagay ki fèt nan zòn nan pou akonpaye l? Wi zanm nan kay. Ou di moun yo ki mouri a ou pa kon janm tande non yo site nan ankenn bagay tèt anba? Non m pa konn tande anyen de yo. Ok donk se yon papa yon pitit e lòt moun nan kiyès li ye li menm? Lòt la yon lòt jèn gason. Ok krim sa yo konn fèt deja nan zòn nan non? Konn gen moun mouri aval? Non pa gen krim non premye fwa. Gon zanmi ki te vle ban nou yon ti kout men pandan m tap fè ti m tap chèche mo a ke m pat ka jwenn nan men e pa li ou ban mwen non zanmi men m jwenn mo m pou kont mwen sa m te vle di an granmoun sa yo soufri doulè rimatis yo toujou gon rimatis gon zo e yo toujou se de 2 ba 3 ba yo met nan pye yo pou yo dòmi depi fè lapremdi swa. E rim atis lan m tap chèche a. Men wi menopoz nan tou bon tou paske moun sa yo pa nan afè fè timoun paske se tout bagay sa yo ka aji sou yo. Donk ou di m atroz, bon pwobableman tout ladann. Men mo m tap chèche a se rimatis. Dakò? Mèsi anpil. Ok. E Pè Loulou, m wap ensiste, ou menm ou te prezan nan veye a, dayè se ou ki te pataje enfòmasyon sa avèk nou an premye. Kisa ou vle ajoute parapò avèk entèvansyon pitit defen an? Mwen salye trio a e kap fè yon bon travay nan peyi a. Fòm di karayib sa, fòm di peyi a sa, e fòm adrese m tou avèk otorite konsène yo. Se pa premye fwa sa ap fèt nan Ayiti. Gen anpil moun ki mouri. Jodi a sa yo pa pale e sa jodi a tout moun konnen. Sa sèlman m ap di Guerrier Dieunel Bobby se m ta renmen pou wograde nan lapolis yo Kom si sa yo pa fè bri. Non non la ou non lot kote oubyen map pale ou nan seksyon nan lokalite kote ensidan sa pase a eske zak sa yo rive deja. Sa vle di ou andwa sa zòn sa lap pale a ki se ti gode ret la ret la ret la pè loulou pè loulou ret la zòn kote lap pale a te gon manman barikad nan zòn sa sou te konn fè zòn sa e Ti mesye yo tap fè etid yo nan ab barikad mwen se avni m fatra m se avni m nan yo te pran nan kouran fatra m se avni m barikad mwen se avni m lè barikad yo vin leve zam yo pa leve zam yo toujou ret nan zòn nan zam yo toujou ret nan anviwònman an a chak fwa gen vèy nan kominotnote a se okazyon pou nèg al rezoud kontansye l te gen avèk lòt nèg. Egnmen menm moun kap frekante wout nasyonal la ki esplike yo konn viktim e yo konn ap mande ann korije ti plè sa a bonè bonè pou n ba l antibyotik pou n pran bon dòz pou li pou l pa tounen vilaj pou l pa tounen gran ravin pou l pa tounen matisan nan men nou sa vle di ti mesye barikad se avni n ki nan koub ti gòdèt la ti gode zam yo toujou ret nan men yo malgre barikad la leve. Manti bel loulou. Bon! Ou konnen nou menm ba yon ti jan danje gen bagay nou paka di jounen jodi a. Wi, apre di sou sou vin nan basen an pè loulou ou paka rete rad sou. Se retire rad pou ben. E sou ou vle ben ou byen ou pap ben pase ou sou boulva mondyal. E le mond kap tande ou. Pase mwen menm mwen mwen konnen mwen menm mwen menm mwen pa gen demanjezon avèk la verite. Se pou n di l jan l ye, kouman zam fè rive nan koub Mèje a, te gen yon gwo gwo barikad, ti mesye yo te dèyè l, mwen menm a ment repriz m pase se peye m te peye pou m te pase, epi barikad sa a vin leve, gaz, zam yo gaye, zam ti mesye yo tou ret nan men yo. Bon, sa sèlman nou ka di pou nou fini paske m konn jounal la anpil nan men nou. E n ap fini wi. M toujou di sa. M toujou mande sou komisarya pou gresye paske gresye lè w soti nan komisarya gresye a si w ap mache pou w jwenn yon de twa polisye e jis bò kristòf chanèl wi sa vle di maryani mè jene lanbi ou pa jwenn yon pakòt polisye non si gen yon nèg ka onèt li pap di a yon de figi l ap lage moun atè li pap kontre yon paye bannann non bòb sa vle di nou menm Egresye nou egresye trè pezib. Si otorite yo ta ba nou yon soukomisarya nan zòn Lenambi oubyen Maryani, bon m ap gade tribinal gresye ap fini la nèt la. Chalè prèske touye ui. Sa vle di m mande CSPJ di yon bagay pou gresye tou nan tribinal yo, nan komisarya a. Fè yon bagay pou gresye. Se toutan n ap mande sa nan divès kalite radyo wi. Kòm nou tou jwenn, nou tou jwenn pasaj sa m di l. Wap gade yon tribinal ki fini bèl konsa Bob se. Chalè prèske touye jij yo gresye. Sa vle di nèt la Se pou bò dlo pou wap balanse ou vin jwenn komisarya ye Ah wi ah wi uhmm. Se preske 3 kilomèt wi boo. Ah wi se vre se vre. Donk demand ou an te juste paske lè ou pran gresye la pou ou moute bò bobi a pou al lè ou rive anlè a la gresye a anpil wi. E donk podyab dèfwa polisye yo gen de trè bòn volonte men yo pa gen mwayen. Yo pa gen mwayen pou yo fè fas kare avèk konsèy. Anviwon 71 polisye agrese m panse si ta gen yon sou komisarya nan zòn Lenanbi ou Maryani sa tap mache bon. Ok dakò pè loulou mèsi dakò. Antouka merci la famille kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail pi aprè kèskon di a la pwochèn.